Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nou prale nan kap ayisyen nan fen ane 2021 an nou pat janm imajine yon dram konsa tap rive sou peyi dayiti. Yon dram an plis kote ke daprè chif ki sòti pa bò kote otorite yo nan kad bilan ofisyèl on parle d'une soixantaine de morts. Men ekoute dans la réalité on peut même dénombrer plus de 70 à 80 morts. Cap-Haïtien, Dram ki sanble avèk yon sèn apokaliptik paske lè w gade ou wè moun k ap boule, k ap kankannen nan dife, kay k ap boule, ebyen se tris. Kisa ki pase ojuste? Dan la sware di 13 o 14 desanbre 2021, Ebyen genyen eksplozyon yon tanker ki t ap transpòte gaz nan zòn sila. Nou kapab konte tou plizyè dizèn sitwayen ki blese. Dega materyèl yo konsiderab. Dram sa fèt nan lannuit 13 pou louvri 14 desanm 2021 nan Kap Ayisyen, Departeman di Nò, antre won pwen Samari ak Pon Gran Bwa. Genyen 2 lopital nan depatman Nò la ki resevwa anpil blese, asavwa Lopital Inivèsitè Justinien ak Lopital Konvansyon Batiste ki yo menm debòde pa kantite viktim ki rive nan lopital sila. Responsab lopital sa yo pwofite pou kapab lanse yon SOS bay otorite yo nan gouvènman santral la puiske sitiyasyon an Anpire a chak segond. Fòk nou raple, Premye Minis Ariel Henry di li atriste pa rapò ak dram sila a ki pwovoke pa eksplozyon kamyon sitèn nan, nan dezyèm vil peyi an. Li pwofite anonse deplwaman nan lopital yo, yon kanpay nan departeman sila, yon mannyè pou kapab reponn. ak ijans medikal yo. Otorite lokal yo, yo menm tou, prezan nan vil la, ap travay, ap mete men yo nan pat la, yon mannyè pou kapab kontinye ranmase viktim dram sa a fèt. Nou ta kapab di an kèlke sòt ke se vrèman difisil. Antretan fò n di ke le premye ministre Ariel Henry li anonse 3 jours de deuil. nasyonal an memwa viktim sa yo nan Kap Ayisyen. Ayiti genyen yon lou fado sou do l. Lè se pa moun k ap mouri pa ensekirite, ap genyen yon pwoblèm kanmenm ki rive. Donc vous imaginez, cette soirée que je peux qualifier de soirée cauchemardesque, pèsonn pa t imajine yon dram konsa pral rive. Donc, Fen ane 2021 an, li rete kòm yon veritable cauchemar. J'ai vu des images et ces images là m'ont vraiment choqué. Kòman w imajine pou w ap gade dife k ap pran sou moun yo atè a? Moun yo ap kankannen! Personne n'y peut rien faire. Donk, yon dram anplis. Imajine w yo di w swasantèn mò. E gen plis toujou. Y a des images que des gens m'ont envoyé. N ap pwofite salye Oba, un grand photographe nan departeman Nò la, patikilyèman nan komin Okap. Ebyen li menm ki fè m part de quelques images e anpil lòt moun tou voye. Imaj sa yo ba nou, nou fè yon konpil dimaj, sa ki kapab pase yo, n ap pèmèt ou wè yo, men sa ki pa kapab pase yo tou, paske nou wè gen anpil mò sou sivyè yo, genyen moun ki kankannen, genyen moun ki byen mal, waw, se vrèman trist. An nou gade. Anpil mezon detwit, e kidonk nou menm nou sou plas kòm reprezantan leta a pou pèmèt aske n akonpanye moun yo byenke nou konnen feblès leta a, nou pa dote de tout mwayen, de tout enfrastrikti pou ke nou reponn a lapèl, se regretan. Delege ki enfòmasyon gen de dife sa sa koz. Bon enfòmasyon yo, yo, yo divès. Gen de moun ki fè kwè ke se yon motosiklèt ke chofè a t ap eseye epanye epi l pran kannal. Gen lòt moun ki di se de kami, de sitèn gaz ki te ansanm, yonn pase, gon lòt ki rete, ki fon kout volan epi l tonbe nan kannal. Se konsa yo esplike dram lan. Men nou kalifye l kòm yon ensidan malere. Se kòm yon bagay ke nou pa t ap atann e vil la pa prepare pou reponn a gwo katastwòf sila yo. Delege nan konsta pa nou, nou wè ke gen anpil moun ki kalsine atè a la. Mwen menm sa ke m wè, m wè plis ke 25 moun ki atè a la, nan sa ke m wè. Bon, nòmalman mwen te di w sa, gen plizyè pèdan vi imèn e jiska prezan nou pa ka denonbre yo. Pase gen moun ki mouri anndan kay yo, nou poko kapab vrèman idantifye. Kanta sou prezan moman, nou pa kapab bay yon chif. Fò yo bay pou yo nan lopital inivèsitè Justinien. Sa nou di, e nou menm kòm leta n ap di, e s fòk pèp ayisyen konnen sa, Ayiti s on peyi ki pòv. Lè nou di pòv nan tout akseptasyon tèm lan. Avèk de milyonè malgre sa delege. M ap di nou klè, nou gon leta ki fèb. E se sa k fè nou toujou di fòk gon pledwaye ki fèt pou le ranfòseman de leta. Jodi a lè n ap pale de vil ou pa menm gon ponpye, ou pa menm gon lopital de referans. Ou pa menm gen kapasite pou etèn yon dife, vwar pou eksplozyon. Delege ou panse yo gen dwa diskite e menm pèse dwa li sa? M panse ke sa k pase la a dwe sèvi nou de leson pou moun k ap pran pouvwa pou pèmèt aske yo dote grann vil yo de enfrastrikti nesesè lòske yon ka parèy pou nou kapab reponn avèk efikasite. Ok, mèsi bokou Delege. Voilà, se te Delege depatmantal la, Pierrot Decologustin. Pandan tout lajounen nou ta kapab di n ap rekeyi yon ansanble de enfòmasyon epi gen anpil videyo tou ki kòmanse ap pwopaje atravè lè rezo sosyo se trist antouka pou kowalye la nou pral fè w tande Mimose Pierre youn nan majistra nan vil la. Ou ta kapab di ki parle plis ke de yon swasantèn de mò e ki di ke yo vrèman debòde pa sitiyasyon sa ki gen an fas, yo pa t pare pou sa. Bon, li te minui edmi lè anpil moun t ap rele m e nan zòn Lafosèt pou di mwen gen yon gwo dife ki eklate, men yo t ap rele m avèk anpil rèl Epi de la etan mwen menm fè kontak avèk e lapolis avèk e ponpye pou yo te al an èd. Men malerezman yo pat ka gen tan limite dega paske se yon daprè sa enfòmasyon ke nou genyen se yon sitèn gaz ki tap travèse e antre Samari e Pon Gran Bwa pou moun ki konn Okap epi lal epann yon moto. Sitèn nan chavire epi eksplozyon an fèt. Uhmm donk se on uhmm donk son moto e li tap epanye? Wi son moto e yo di mwen chofè a li pou l epanye pandan lap fè kout volan pou l epanye moto a tou chavire li pote sou kanal la e chavire. Uhmm donk pou le moman se konbyen moun ki nou gen nou resanse ki mouri nan aksidan sa? E se yon bilan pasyèl, nou sou 53, men mesye yo kontinye ap fè, ap chèche paske gen moun ki anndan kay yo, yo poko rive nan yo. Y ap travay pou gade kouman sa ye. Donk enfòmasyon yo rapòte, rivrè yo te ap tante fè piyaj. Pandan kamyon an chavire, e donk te gen dife nan zòn nan, epi malerezman kamyon eksploze. Epi moun yo nan zòn nan la pa dòmi bonè. Epi ou konnen se gazolin tou, nan bwote gaz, esanp, m te ka di avèk presipitasyon tou, epi ou konnen gazolin nan son. Eleman frajil epi li difè a tou pwan. Donk 53 mò, donk se bilan pwovizwa se di gen lòt moun ki mouri toujou. Egzakteman. Pa rapò a dram sa e majistra ki sa nou konte fè e kòm swivi? Bon kòm tu di se an atandan fò nou fin retire dekonb yo pou nou kapab evalye dega yo, kantite kay ki pèdi, kantite moun ki mouri e kisa leta ka fè pou pote rès fanmi nan e pou nou pote yo ale an èd a yo menm paske ou konnen sitiyasyon peyi a jan li jounen jodi a ki vrèman difisil e pou sa e Ensidan an pwodui tou, kounye a la moun yo ap bezwen patisipasyon leta pou ede yo. Donk, èske chofè a li brile tou? Non, m pa ko gen enfòmasyon. Ok, ok. Paske nou t ap mande pou li, nou poko janm jwenn li. Donk se nan ki lè egzakteman ensidan sa pwodui, Majistra? Minwi edmi. Min minwi edmi. Ah wè. Donk sitiyasyon an ekstrèmeman konplike. Donk èske tout antite yo la yo sou plas? Ponpye? Tout moun la, lapolis, lajistis, lameri, sapè ponpye, pwoteksyon sivil, CPTC, DINEPA, paske ou konnen nou te bezwen anpil dlo. Nou te oblije fè apèl a DINEPA pou te vin pote dlo pou kamyon ponpye yo e kounya la se anpil blese ki genyen moun ki blese moun ki brile o nivo lopital Justinien mwen te an kontak avèk yon nan responsab yo ki se doktè Turenne ki di yo pa gen gaz yo pa gen entercat yo pa genyen e sewòm pou pote moun yo sekou e gen lòt moun ki blese ki brile ki ale nan lopital kafou lamò. Donk eske nou genyen kantite blese, nou gen yon chif sou kantite moun ki blese? Lè m te pale avèk doktè Turenne li te nan 3 zè li te gen plis ke 30. Plis ke 30 blese. Men o fiyamezi moun yo ap monte tou gen lòt moun kap monte. Ok. Yo aprann nou gen kay ki boule tou. Wi mwen mwen te diw sa mwen diw gen moun ki mouri anndan kay yo ke manm pwoteksyon sivil avèk sapè ponpye poko rive sou yo paske ou konnen se yon katye popilè ki gen anpil kay e kay yo kole. Ok ok ok bon e Maestra jan ou dekri sitiyasyon an la se yon sitiyasyon ki depase hein ki depase nou menm kòm otorite lokal. Eske nou ap fè apèl a otorite nan pouvwa santral la pou vin ban nou kout men? Wi, mwen minis enteryè a sot rele mwen, mwen pale avèk li, mwen bay dè enfòmasyon epi li di m n ap kenbe kontak pou konnen yo menm kisa yo fè bò kote pa yo. Ebyen mèsi bokou Majistra Yvo Rospier. Dakò Merci bonne journée. Mèsi. Wala, Erly Milien, korespondan pèmanan de Scoop FM au Cap Haïtien. Erly Milien, bonjour. Allo, Erly? Allo, allo, Erly? Wala, de difikilte a resevwa. Allo? Allo, Erly? Mwen koute yo trè byen mwen trè byen mwen pa konn bò kote pa w. Kominikasyon an sèlman kap koupe eseye rete sou plas pou kapab pase sèk sou sèk eske ou kopye nou la mentnan? Wi mwen kopye w trè byen. Vwala Eli ou sou plas e kote dram nan li menm li pwodwi trè to maten an e kisa ou konstate? Alò Yves, fò m di w, ankò yon fwa, pèmèt mwen salye zanmi oditè k ap koute radyo Scoop FM nan lè sa. Men fò m di w bò kote pa nou, nou prezan nan Wonpwen Samari pou n kapab suiv evolisyon sitiyasyon an. Men fò m di w genyen yon kantite paran, fanmi ki sou plas pou ap gade evolisyon sitiyasyon an piske gen anpil moun, gen anviwon. Anviwon 50 moun, si chif yo, alò chif yo menm y ap ogmante de tan an tan paske nou remake gen moun y ap soti avèk yo nan yon koulwa pa dèyè, kidonk gen plizyè lòt kay ki rive pran dife men pa kont gen moun ki te anndan kay sila yo menm ki pa t gen chans pou yo te kapab sove. Men fò m di w antretan genyen. Gen prezans otorite lapolis yo nan depatman an ki la pou kapab evalye sitiyasyon an. Fò m di w, nou te remake majistra an aprè vil Kap Ayisyen an ki se Patrick Almodon ki te sou plas. Men pa kont, nou poko vrèman gen kont, nou poko vrèman remake jij de pè li menm ki vin pou fè konsta a. Bò kote pa nou, nou la pou n kapab swiv evolisyon an letan pou jij de pè a li menm li kapab vini. Pou l kapab ban nou vrè chif la an fonksyon de konsta ke li menm l ap gen pou l kapab fè piske nou menm nou sou plas. Men fò m di w gen yon kantite moun ki atè a la, pou sa n ap gade devan je nou la fò m di w li plis ke 30 moun ki atè a men pa kont gen yon kantite moun ki lopital ki yo voye nan plizyè lopital nan vil Kap Ayisyen ke se swa Jistinyen, keseswa lòt lopital ki gen nan rejyon an ankò pou moun sila yo menm yo kapab al pran swen, la m ap pale de moun ki pa gen tan mouri piske gen nan moun sila yo menm yo di malgre yo rive avèk yo lopital eta yo vrèman yo nan yon eta ki vrèman kritik. Donk moun sa yo w ap gade la Erle Milien Se de moun ki kapab idantifye oubyen yo brile nèt? Se pa moun ou ka idantifye, se moun ki brile nèt. Lè w ap gade, ou gen enpresyon gen nan yo ki menm, ki ta menm bon aparans moun kò ki tounen chabon. Tèlman ou pa vrèman ka idantifye yo. Vwala, moun yo kabonize. E men nan moun sa yo, Emilien, èske se de moun ki t al nan fè piyaj nan kamyon sitèn nan? Aprè l te fin fè aksidan an, ou di mwen se de moun ki nan dans les parages aprè eksplozyon an ki viktim. Enfòmasyon nou rive jwenn, gen nan moun sila yo ki te nan ki te nan pran gaz nan sitèn nan. Men pa kont, fò m di w, pa rapò a jan sitiyasyon an li menm li prezante a, Gen anpil nan kay sila yo se sou lari yo gade. Kidonk moun yo menm, pandan yo anndan kay yo, yo pa gen aksè pou yo kapab soti. Ò, dife a li menm li deja wo deyò a. Gen anpil nan moun sa yo se moun ki rete, ki rete anndan kay yo. Epi pakont, yo, yo, yo mouri. Men, gen yon kantite nan moun sila yo tou, fò m di w, se te moun ki t ap tante soti. Nan tante soti, bon, yo, yo tou ret nan dife a. Alò, la n ap gade, pa egzanp, gen yon sitwayen, nou sot ap pale ansanm avè l, ki fè nou konprann gen yon fanmi, gen manman, papa, pitit, pandan y al fè tantativ pou yo soti, yo tou ret nan dife a. Donk, moun sa yo, yo prizonye, donk se vrèman difisil, de moun ki t ap tante sove, men yo tou kankannen. Mennan ou di ou wè tout otorite yo sou plas, jij de pè ap fè konsta. E gen anpil moun tou yo transpòte nan lopital Justinien. Men èske lopital yo yo an mezi pou ta bay moun sa yo swen? Nou konnen dèfwa pa genyen materyèl ki disponib. Erly Millien, èske kantite ka sa yo se pa pral mete ase sou klou parapò a lopital yo ki vrèman pa an mezi pou swanye malad yo? Bon, fò m di w, Iv, lopital Jistinyen li menm, li te deja nan yon eta kritik parapò a parapò a volonte ki pa t vrèman gen bò kote pa responsab yo kwè nan ki fason yo te kapab amelyore kondisyon lopital la. Bon, parapò a kantite moun yo oblije ap monte avè l nan lopital la, ebyen fò m di w, sitiyasyon an li menm li vin pi konplike pou moun yo alò keseswa medsen ki twouve yo nan lopital inivèsitè Jistinyen nan vil Kap-Ayisyen. Paske ou gen enpresyon genyen genyen moun ki ki rive lòtbò a nan lopital Jislen ki fè konprann menm twal gaz pa vrèman genyen nan lopital la piske moun yo menm yo twouve yo nan yon sitiyasyon kote yo pa ka jwenn swen vrèman se se ap tout sitiyasyon sa mete yo nan yon sitiyasyon kote lè moun nan li menm li rive yo oblije pran tan pou yo kapab manyen l ò moun nan deja nan yon eta kritik m panse otomatikman rive yo ta chans pou yo kapab mete men pou yo kapab eseye gade ki pwoblèm li gen men pa kont sa fè yo oblije tann yo oblije fè yon ti tan pou fè demach pou yo kapab swanye moun yo. Donk pa gen dout nan sa gen anpil moun ki pral mouri sou kabann lopital pa mank de swen. Wi jisteman. Wi jisteman, paske depi ou rive nan yon faz kote ou paka jwenn swen, kò ou an eta kritik kanmenm. Ebyen mèsi bokou Erly Milien nap raple ou se korespondan pèmanan Scoop FM nan vil Kapayisyen ou sou plas nan wonpwen Samari ak pon Gran Bwa kote ensidan sa pwodwi selon bilan yo Gen pou pi piti 53 moun yo resanse pou le moman ki mouri. Donk swiv de prè sitiyasyon an e nou kapab rele w a nenpòt ki moman ankò pou w kapab kontinye enfòme oditwa Scoop FM nan. Wi, jisteman, bò kote pa m, Iv, m ap rete sou plas. M panse o moman opòten m ap gen chans pou m kapab rele pou m kapab enfòme w kòman sitiyasyon an li menm ye nan vil Kap Ayisyen. On n'était pas préparé pour ça. Se tro trist. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi apre kès kon di a la prochèn.